Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nan kad emisyon si la nou pral tante fè yon egzèsis ansanm avèk mwen paske Mwen pa yon moun ki bon nan matematik. Mwen pa kache verite a. M pa bon nan chif ditou. Men ekoute, nou menm la a, nan live la nou pral lage la a, nou pral fè kèk ti kòmantè epi nou pral ede m kontwole tou paske si m fè yon erè, e n a va rektifye pou mwen. Paske m di nou ke mwen pa bon ditou nan kesyon chifr. Men, m ta kapab di nan emisyon sila a, nou pral fè anpil gwo ekwasyon. Se yon analiz e genyen pwobabilite tou nan emisyon sa. Nou pati la. Genyen enfòmasyon ki tonbe kòm kwa genyen 3 tankè gaz yo pran nan Varreux. Men, nou pral pi douvan poze tèt nou kesyon pou n mande, kiyès ki pran gaz sa yo? Èske se Ariel ki pase anba anba k al pran gaz la? Èske se lapolis ki pase anba anba k al pran gaz la? Èske se nèg Izo yo ki pase sou lanmè, yo pase pa dèyè, yo pete yon twou la, y al pran gaz la? Oubyen, Eske se nèg kap veye gaz lan, nèg je nèf yo ki ta pran 3 trelè gaz sa yo? Gwo pwen dentèwogasyon. Paske nou menm nou pa la pou n akize pèsòn. Nou pa t la lè y ap pran gaz la. Men ekoute, an nou vit fè yon jimnastik. Lè w tande yo pran 3 tankè gaz sa yo. Tande byen wi! Chak grenn trelè gen posibilite pou l genyen 10,000 galon gaz. Lè nou pran 3 trelè sa yo, nou mete yo ansanm, sa vle di, ou di 3 pa 10,000. Se pa vre lafanmi? M pa vle fè erè. Lè w di 3 pa 10,000, sa fè konbyen? Sa fè 30 mil. 30 mil galon gaz disparèt nan tèminal Varreux. Kounye a la a, kesyon ki parèt pli enteresant, sè de savwa, konbyen kòb ki pèdi? Si se Ariel ki pran l, bon, oke, se toujou menm kòb gouvènman. Men, ekoute! Si se Ariel ki pran l, aparaman, ap genyen sa n ta kapab rele yon sòt de konsètasyon, yon sòt dantant. Paske pou gaz la sòti, fòk gen antant avèk moun k ap siveye gaz la. E moun k ap siveye gaz la ki anpeche l sòti an, se pa lapolis. Se son dèzòm lourdeman arme ki fè pati de yon strikti ki rele G9 an fanmi e alye. Jiske la, bravo Zye nèf. Nap fè travay nou paske nou pa vle nèg yo sòti ak gaz la pou yal frennen pèp la. Trè byen la bab bon travay. Isca, Micanò, Mathias, Tayson bon travay nou kanpe dan gaz la pap sòti. Jiskaske nou wè gen moun ki ap mande koulwa imanitè moun ki pa vle pou blan an ta parèt nan peyi a la men. Jiske la, nèg yo poko janm antre nan lojik koulwa imanitè la. Oubyen petèt lè yo pran gaz la, se kab petèt lojik imanitè la nou ye. Brèf, an nou fè ti egzèsis matematik sa a ansanm avèk mwen. M ap mete galon gaz yo a 500 goud. Lè 30 mil. a 500 goud, alò se pitit gason m ki fè kalkil sa pou mwen, li fè yon valè de 15 milyon goud. Eske nou dakò? 15 milyon goud lan, li fè yon valè 3 milyon dola ayisyen. Se pa ameriken non souple, ayisyen. Bout a doken nou an. Nou kanpe la toujou. Sa se a 500 goud. Men, si w on ti jan ale pi lwen, ou mete li a 1000 goud, l ap fè 6 milyon dola ayisyen. Tande byen wi! Sa ta vle di ke li deja nan 30 milyon pyas. Si nou mete gaz sa a yo pran an a 1500 goud, L ap fè yon total de 9 milyon dola. Nou kite goud la. Ann rete nan dola ayisyen an. Men kounye a la a, si moun ki pral vann gaz sa a parèt egzajere nèt, li ap fè 12 milyon dola. Sa ta vle di ke Moun sa ki pran gaz la, nap toujou rete nan lojik si se Ariel, si se la polis, si se Izo, si se ti lapli, si se nèg je nèf yo, yo genyen la 12 milyon dola nan men yo si yap vann galon an a 2000 goud. Yap genyen 9 milyon dola nan men yo si yap vann galon an. a 1500 goud. E si yo ta fè yon rabè pou pèp la, yo lage li a 1000 goud, ebyen l ap fè 6 milyon dola. E si yo ta wè pèp la p ap kapab menm, yo ta vle aleje pèp la nèt, yo bay li a 500 goud, y ap fè 3 milyon dola ayisyen. Nou fè yon kanpe la. Kounye a la, ann al kalkile. Tèt chaje wi la. On gwo jimnastik k ap fèt la. Premye bagay pou di tèt ou, gen yon gwoup k ap veye gaz la. Gwoup sa a li rele G9 an fanmi. e alye. Ki prensipal revandikasyon gwoup sa a ki kanpe devan tèminal la pou anpeche yo antre al pran gaz la e si tout fwa yo ta antre pou anpeche yo sòti ak gaz la? Se je 9. E lè w di je 9, moun ki alatèt mouvman sa a rele Jimmy Cherizier alyas Barbecue ki li menm antre nan yon lojik revolisyon pou kapab soulaje pwoblèm popilasyon an. Pa bliye! Ariel Henry te pran dispozisyon pou vann gaz la swa 520 goud oubyen 570 goud paske jiska prezan poko genyen ankenn mezi pou di ke y ap retrakte sou desizyon sila. Brèf, kounye a si gon moun k ap veye gaz la, petèt ke nèg je nèf yo ap veye gaz la devan men yo p ap veye l dèyè. Sinon, ta kapab gen yon pòt dèyè. Kounye a, èske moun ki pran gaz la, se sou lanmè l pase? E si yo pran gaz la, yo pase avèk li sou lanmè, kounye a la a, nèg yo itilize bato. Si se Leta, bon, gen posibilite pou ta kapab jwenn bato, pou fè trelè sa yo antre nan bato, pou al debake l yon lòt kote. Tande byen wi! Si se leta ki pran l esperon ke ebyen pral gen yon ti gaz nan lari an. Pèp la pral jwenn yon ti gaz a 570 goud paske pou lenstan se 400 a 500 dola gaz la vann. Si se pa leta konnen son lòt gwoup bandi ki pase pa dèyè ki pran gaz la. Kounya si se pa leta oubyen yon lòt gwoup bandi. An nou pa fè tèt nou ilizyon, n ap di tou senpleman ke se chat ki ap veye mantèg la ki fè yon kout pat la a. Se ta G9 ki li menm poze yon aksyon konsa. Pa bliye, se paramèt yo n ap eseye analize. Nou pa akize pèsòn. Tande byen wi! Imedyatman sa fin pase, paske m wè anpil nèg ap fè twit la pou di, A! G9 ki fè mouvman an. Jenèf ki pran gaz la men jan bagay la ye la a aparaman li sanble tèt koupe ak jenèf menm lè anpil bèt anba lanmè sovaj men se reken yo toujou bay chay pote men jan bagay la ye la a se sèl bondye ki pou di jenèf pa koupab paske Si w ap veye, ou anpeche antre ou anpeche soti, epi gon w bagay ki vin pèdi la a, aparaman tout moun ap fè alizyon pou di, Hum! Se ou menm. Tout moun ap di, Ben, se ou menm. Kote gaz la kòmanse vann? Ankèt k ap mennen. Gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki di ke gaz sa a depi ou pran blòk bò asyeri, rive zòn estasyon Gonayiv yo, gaz la kòmanse vann. E gaz la kòmanse vann a 2000 goud. Tèt chaje wi la. Se blòk sa a, kiyès ki kòmande l? Lè w pran bò Asyeri, w wè Tayson. Tayson se je nèf. Ou pran nan Jakome la a, ou jwenn Donal. Donal se je nèf. Lè w pran kafou Boston, ou jwenn Matyas. Matyas se je nèf. Lè w pran blòk Simon Pele a, ou jwenn Ti Djon. Ti Djon, se je nèf. Lè w pran zòn estasyon Gonayiv Chansrèl, menm ti bagay la. Petèt ke nèg je nèf yo te gen tan mennen demach la pou yo achte gaz pou yo ede pèp la. Kounye a gen yon grenn bagay nou pral di tèt nou. Si, par impossible, je nèf ta pran gaz la, epi nèg yo se nan pri sa yo al vann li m panse ke popilasyon an pral retire tèt li nan ilizyon pou l di ke pat janm gen batay k ap mennen pou li paske si nou nan plenn kriz gaz nan peyi an. e ke ta genyen 3 trelè gaz ki soti epi pou nèg yo ta ap fè mache nwa avèk gaz la nou pap soulaje popilasyon an donk sèt istwa de dir ke nou tap mennen yon revolisyon pou pèp la ben on san fou pa gen bagay pèp kap regle vre se non pèp la nap mete devan epi pou n kapab fè afè nou kòm nèg yo tande la blan kapab vini nèg yo ap degaje yo pou yo fè kòb pou yo met nan pòch yo epi pou yo. antre tèt yo. Paske m ap esplike nou byen, lè minustah te vini, m toujou pale nou de operasyon sila, operasyon ki te pi miskle nan Site Solèy. Se te donk yon operasyon ki rele Jaou Soudamericana ki kòmanse nan dat 7 fevriye 2007. Lè sa a, tout bandi antere zam. Tout bandi mete zam nan sak, nan gita pou travèse lanmè pou al sere zam lòt kote. Eske nou pap rive nan yon moman si ta gen yon fòs entènasyonal ki antre nan peyi an pou ke zam yo nèg yo antere yo? Oubyen menm lè pa ta gen yon fòs men yo kab rive nan yon moman yo di bon banm fè kòb mwen la epi m antre tèt mwen pou ke entènasyonal la konprann ke tou va mye dan se sengilye peti peyi. Men gon bagay pou nou konprann pèp ayisyen finalman nou pou kont nou. Nou pou kont nou. Paske si se Ariel ki ta pran gaz la epi pou gaz la kontinye vann a 2000 goud. Il est méchant! Si se lapolis ki pran gaz la, non, m pa bezwen di lapolis paske lapolis li la pou l akonpanye moun sèlman. Eske lapolis ka al nan pran gaz? Non. Si se nèg izo yo ki pran gaz la, Bon, nou pap ka di anyen paske bon, tout nèg konnen ke nèg sa yo menm, se biznis yo y ap fè. Men si se G9 ki pran gaz la, paske G9 li menm li t ap manifeste bò kote popilasyon an pou di ke yo pa dakò pou ke gaz la vann nan pri sa, fòk leta retrakte epi pou ke gaz la kapab soti. Men, si pandan w nan manifestasyon, ou gen sa kòm revandikasyon, kòm pwen santral revandikasyon w, e ke jounen jodi a la se ta ou menm ki pou ta pran gaz sa a, menm lè w ta vann li a mil goud m panse ke se t ap egzajere. Men, si w vann li a de mil, ou mechan anpil. Ou mechan. Kounye a la n ap tann. Konfirmasyon, paske m pa renmen akize moun. Ou konprann? Men, pa bliye m di nou jan bagay la ye la, l sanble tèt koupe ak moun ki t ap veye gaz la. M panse ke, an konklizyon, fò nou poze yon ansanble de kestyon. Gon moun ki t ap veye gaz la, ni rantre ni sòti. Epi yon bon maten, gen gaz ki disparèt. Kiyès ki fè sa? Ariel pa ka pwoche, la polis pa ka pwoche. Poze tèt nou kestyon. E pa bliye mesye, nou se pitit pèp, moun ki fè sa. Pa bliye m di nou m pa pa akize pèsòn. Nou se pitit pèp, nou soti nan mas pèp, nou fè pèp la soufri. Mh, nou fè pèp la soufri. Pèp la kidnape, pèp la apovri. Pèp la gen tout kalite pwoblèm l ap andire akoz de vou e ke jounen jodi a ankò nou antre nan batay pèp la epi prensipal viktim nan ankò se pèp la via nou menm. Kèl peyi! Vwala poukwa un bon compère à moi a l'habitude de dire. Ayiti sè tè sengilye peti peyi de nègre ki pretand ètre libre on nè pa libre e gon lè kap rive mesye kèlke swa moun nan peyi sa nap sispann fè abolotcho nap sispann pran kòz pèp la mete devan epi pou nou di ke nap batay pou pèp epi se enterè nou nap defann il nè pa nòmal e m panse ke to ou ta listwa gen pou jije nou antouka mèsi la famiy kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay pi apre kèskon di a la pwochèn.